Apre dènye chita pale sa a, apre dènye rasanbleman sa a, apre dènye rankont sa a ki fèt, ebyen medam e mesye n ap di w ke Ariel Henry, Pap gen lòt chwa Ariel Henry pap gen lòt anyen poul fè ke bay talonl nan tèt peyi dayiti batay la kòmanse lap kontinye e lap fini e rezilta se Ariel Henry ki dwe kite palè nasyonal paske li prezidan an kachèt li premye minis piblikman ebyen lap kite palè nasyonal lap kite primati medam e mesye. Nou kontan rejwenn nou ankò yn fwa sou TV lakay Haïti pwen kòm nan dezyèm videyo sa ebyen mèdam e mesye nap di mèsi avèk nouvo ak ansyen abòne nou yo nap di mèsi avèk tout moun tout moun tout moun an jeneral ki toujou sipòte kanal sa nap diw mèsi ebyen mèdam e mesye nap diw ke Anel Belizè jodia la ankò yn fwa montre klèman ke geto a li gen nan pla menl li montre klèman ke geto a konnen Kisa yo vle e se pa zam nan ki solisyon geto a e se pa li sèlman yo ta ka kenbe paske gen anpil nèg ki nan geto a se vre men se de nèg tout tal lekòl ki menm si yo pat rive lwen men ki te fon bout klas kanmenm ki se pa de zidyo se pa menm sèlman bandi ki gen nan geto a gen moun serye tou enben Anel Belize apre dènyè rankont sa ki fèt antre li menm antre nèg ak zam yo n vle pale de e towo yo dizon ti lapli izo. e dok Chris la ak divès lòt ankò bougòy e ti Gabriel ak tout gwo chèf gang ou konnen gen nan peyi a ebyen rasanbleman an fèt chita pale a fèt tout desizyon deja pran kidonk Ariel Henry si misye pa kite pouvwa sa a nap diw ke klèman san nou pa nan kache anyen sak pral pase a lap grav e sak pral rive nan peyi sa a se lè sa w pral wè kriye k pral gen. Se lè sa w pral wè konbyen moun ki pral mouri lafen paske peyi a pral lòk e pa gen moun kap ka sòti Ariel Henry pou pa kite sa rive gason m bay pouvwa a bay peyi a paske m konnen se ameriken k mete w se blan k mete w men nap di w ke si w vle popilasyon sòti nan sa l ye la a ebyen di ameriken ou retire kò nan dosye sa a. Epi pou peyi a li menm pran yon lòt ebyen dekolman paske nou pa ka rete konsa. Bandi a goch a dwat, kidnapin a goch a dwat, moun ap mouri lafen, galon gaz 5 600 dola ameriken, ou tande yon grenn dola prèske bay bay mezanmi peyi a vrèman rive nan moman la a si nou pa pran desten nou an men ebyen n ap di yo ke klèman Nou fèk kare nan pwoblèm paske Ariel Henry misye enkonpetan e se tout moun daprè tout analiz ki fèt, daprè tout konsta ki fèt, daprè tout sa nou menm ti jèn menm si n pa anba a nan lòt peyi kèlkeswa kote ou ye, enben pa rapò avèk sa ou wè k ap pase Ayiti ou deja wè Ariel Henry se yon nèg ki pa gen nivo Pou misye dirije yon peyi. Nivo nèg sa yo se gaspiye lajan an Repiblik Dominikèn, se vwayaje, se fè twit epi pou felisite lòt peyi nan tout sa y ap fè epi peyi pa l menm tankou se kote kochon pa menm vle rete. Antouka medam e mesye, nou pral envite ou gen detay. E gen tou ansyen senatè Youri Latortue pa rapò avèk divès pozisyon tou nou konnen mesye sa a li menm li genyen konsènan avèk pouvwa Ariel la l toujou ap denonse depi sou Jovenel l ap denonse e jiska Ariel l ap denonse. Ebyen jodi a la a. Li wè Latòti frape e lè nou di l frape a, misye frape fò. Rete swiv videyo a jiska lafen, n ap tounen. Fòk m salye w, m salye kòlèg mwen, zanmi m, Pierre Martin Tatout, m salye tout pèp ayisyen an k ap koute m. Louko, m te retwouve m plis nan entèvansyon semèn dènyè w yo kote w ke ou te montre ke konviksyon an kote l ka mennen nou. Men politisyen Ipokrit isit pa janm respekte sakrifis yon lòt. Sak fèm gen difikilte poum te pale m gen yon pakèt nèg ki relem ki dim ke sa map fè la apa m fè retrè m pa pale. M pa diw louko. Mwen son nèg ki onèt ak tèt mwen em konn listwa em konn batay. Mwen fè batay 2004 sa exam m fèl li pa ak ti wòch pa vre. M gade istwa frè ak sè m yo nan lèzane karant, senkant, The Black Panthers Ozetazini. Rezon k fè ke nèg nwè te gen yon ti minimòm de valè nan Nouyòk, se lè yo t al met dife nan bibliyotèk men yo pa t vle yo chita ladan l. Gen moun ki t al lekòl ki konn istwa The Black Panthers. Lè politisyen radòt. Depi w mèt kontinye. Wi e e e e Louko. Jodi a m wè frè m, zanmi m yo, politisyen yo ap kouri voye monte kòm si ke jodi a sa k gen lavi yo k bloke l. M pa di ke pou politisyen pa chache antant men fò yo chache konnen si jodi a gaz yo poko janm ka rive nan ponp kisa k fè l poko ka rive nan ponp toujou. Èske se politisyen yo? Non. Se yon gwoup nèg a zam ki di ki tande kri pèp la, ki tande soufrans pèp la, ki di bosal yo n ap dèyè nou, pote revandikasyon pèp la ale epi nou menm n ap kanpe sou fizi nou a nèg ki gen fizi yo, tout tan ke yo pa tande kri pèp la, nou p ap kite ke y al bay pèp la pwazon sa a. Men jodi a mesye, si politisyen vle pale, Ou pa ka rele nèg a zam yo dirèkteman. Kòm ou pè pale avè yo paske se itilize ou konn itilize yo, rele Anèl Belizè. Di Anèl Belizè, kòm ou toujou di ou pale a tout nèg a zam yo, kisa nèg a zam yo vle menm? Donk ou pare pou ta pale a nèg yo? Mon frè, m pa pare pou m ka pale avè yo, m toujou pale avè yo. Se pou mande, Ak gen, e yo menm yo di klè, m tande moun ap eseye dyabolize Babekyou, Babekyou. Ou konn sa k fè y ap dyabolize Babekyou? Paske se yon pakèt grenn senk yo ye, yon pakèt vòlè ki pa konn sa yo rele ekip. Yo menm yo di y ap aji nan non ekip, se bagay grenn senk y ap regle, se sa k fè yo wè Babekyou. Sa Babekyou ye? Babekyou se jis yon majò dyòl li ye. Kòm se ti nèg Dèlma ki leve Dèlma, Ok li kapab atikile mye pase yon ekip nèg, nèg ki atikile menm jan avèl la li ka di kel gon responsabilite stratejik li menm li pa pwal pote mesaj la paske lap fè strateji a, lòt la ka di monchè mwen m bege tout nèg konnen m pa renmen pale anpil m pap pale ou menm ki atikile pi byen nou vle di ke nou menm. Nou pa gen krim de dwa komen sou do nou? Kòm nou poko pale ak lòt nèg a zam yo pou n konn kisa yo vle fè, annatandan nou menm nou deside pou n akonpanye bosal yo. Men se yo k pran angajman yo. Se pa nèg ki te rale zam sou yo ki te egzije yo pou yo pran l. Se pa nèg ki te enpoze yo, voye yo lajan ba li ki di al kanpe dèyè bosal yo. Se yo ki di yo tande kri pèp lan. Yo menm jodi an, si yo gen zam paske otorite bò isit se dan pouri yo ye. Aksyon ke yo poze a, yo klè nan pozisyon yo a. Yo di kòm se pèp la, swadizan otorite nou yo fè toujou soufri, jodi a yo kanpe nan bò pèp la. Mwen menm, poukisa ou pa tande m kòm aktè Louko k ap pote mesaj la menm jan an? Jodi a mesye, si m mouri, m gen Jòb, m gen Ti Babas, m gen Noye, m gen Kilik k ap pote mesaj la bay tout lòt òganizasyon k ap sakrifye yo a. Poukisa m oblije dan devan ankò? Se fyète m jodi an. M gen jèn nan mitan m ki ka ranplase m. Men, kòm m wè politisyen ap bay tèt yo manti Louko, m oblije rele nèg yo pou m di yo, nèg yo pa di y ap boule Nonsyati, yo pa di y ap boule oken kote. Pou sèl kondisyon ke nèg yo poze. Difèt ke angajman lari a, se bosal yo k toujou pran. Nèg a zam yo di politisyen sa yo toujou ap fè vye dil sou do pèp la paske ou wè jak ou wè Guy Lafontant kap bat kòl la si politisyen yo pat al fè vye dil jis pou enterè pòch yo lè yo tap kritike yon nèg lè l ale yo tap pran sanksyon kont li patap gen deriv ankò ki pou fèt sa patap rive la jodi a avèk. Men, nèg yo dakò, nèg a fè yon betiz, kòm se te anfas yo li te ye li te fè betiz lan, jodi an, lè l vin pou yo, l a fè menm betiz. Pou nèg kalifye w menm jan a Janjak Desalin, fò w fyè. Paske Janjak Desalin, li te gen yon pase, li te pran n a de bra, li te pran n ak fòs ak kouraj pou l te pote mesaj la jiskaske yo touye l. Jodi a w gen yon chans, ou nan yon ekip ki ba w benefis di dout. Poukisa w pa okenn djòl bòkyè? Rete diy ak tèt ou. M ap ba w konsèy la sèlman. Pa janm mete w nan yon pozisyon pou konsyans ou vin enmi w. E pa panse paske nèg yo ba w pote mesaj lan, ou panse ke w se pi gwo lidè pase yo, ou pral fè sa w vle. Fè tout moun konnen ke w pa yon senp mesajye. Yo ka touye mesaje a, men yo pa p touye mesaj lan. Se dimansyon sa a pou kenbe jodi an, rete rakwoche ak batay moun ki pi mal yo. Nèg yo pral lé yon kote, se pa wòl pa nou an, paske pa nou an. Bare anba yo. An palan de mesye Jenèf yo. Mwen koute. Ou wè si m bay entèfas ant mwen menm pouvwa a nèg a zam, menm lè w wè se Jenèf ki kanpe jodi a se li menm, M pa t ap pale a Jenèv sèlman. Ok. M t ap rele Je Pèp. M t ap rele Ti Lapli. M t ap rele vrèman lòt nèg. M pral di mesye, m pral di nou. Jodi a nou gon chans nou pa gen krim de dwa komen sou tèt nou. Tout nèg k ap fè gwo krim yo, nèg yo idantifye yo deja, Zwazo Bèk Fè gen fichye yo deja, l konnen yo. Ou menm Je Pèp, ki sa n ka fè pou n retounen avèk menm sistèm ke Preval te met an plas la? Sa w vle? M t ap di Ti Lapli, kisa n ka fè jodi an la? Kòm ou konnen Anèl Belizè konn goumen, jodi an ou ka pote non vedèt. Mwen menm, sa k fè m pa m pase mòd paske m pa t janm te vedèt. Men sa w fè a, m fè l deja. A sèl diferans, ekip mwen an te andoktrine, nou te fè yon batay politik e nou te kenbe l strikteman politik. Men kòm ou gen yon nèg ki veki, k pase nan chemen an deja, ki konnen soufrans nou, m pral defann nèg ki vòlè yo, kòm se yo menm yo bay enpòtans nan peyi an, se yo k chèf, m pral pale avè yo. Tout nèg ki pa gen krim de dwa komen yo, nou pral mete yo sou tab la. E nou pral di bosal yo, nou menm ki te nan lari a, k t ap goumen an, jodi an ki jan n ap fè pou n retire peyi a nan sa l ye a la, nan de twa zan ankò pou l pa tounen pi mal. Epi m t ap montre nou jodi an, pa eksperyans ke sa n te fè sou Preval lan, Si an mwen de 6 mwa nou pa tap refèl ankò. Mesye se peyi nap fè. M pa gen yon pwoblèm non jodi a jan w wè map di Babekyou pa dekouraje a. Si n rive nan yon pwen se Babekyou ki eleman jenan an mesye nou fè l deja. Nou pral di Babekyou sa w kanpe anfas peyi a oubyen ke w fè chwa pa w la. Men m pap itilize sakrifis yap fè a. pou mwen menm pou mal negosye an mon enterè. Pase jodia m di nasyon an e gon kamarad ki dil si frè m yo pat touyem nan san fil se paske Bondye vle ke m kontinye travay ke l konfye m nan. M pa janm janm fè anyen Louko Désir pou m kite konsyans mwen vin enmi m. E se sak fè si. E sak fè fyète m jodi a. Mande kòlèg mwen sou tab la avè nou ki fè 4 an avè m. Eske Anel Belizè janm gen yon pozisyon diferan de pozisyon ou wè ke m gen jodi a? Nèg dyabolize sa mal isit Louko. M ba nou 2 rezon ki fè otorite bò isit fè nèg a zam tounen dyab. Yo itilize nèg a zam menm jan ou wè ke yo itilize twal kay. yo bezwen yo, yo montre yo tout bagay depann de yo lè y ap aji an lè favè. Depi ke yo pa bezwen yo, yo fou yo nan kwen, yo di rete twal sal sa nan figi moun. Yo p ap kite yo jete l non, yo fè al mete l nan yon kwen jis lòtbò nèt. Hein lè yo bezwen yal fè netwaye l yo vin yo mete la mwen m te toujou di nèg yo sa. Bay de bit ak lòs. Wi men nan ka sa eske se pa nèg zam yo ki ki gen yon konpòteman ki pèmèt aske yo itilize yo konsa? Non, m toujou di nou sa, gen 3 kategori nèg a zam an Ayiti. Gon kategori menm tinde vòlè kèlkeswa sa w fè avè l la l ap ret vòlè. M ap pran yon egzanp. Tande Izo. Mwen m pa konn si n tande mizik Izo a yo. Mwen m tande yo. Se yon ti jèn ki pa jenerasyon m, m poko janm gen chans pale avè l. Men m tande mizik li yo. Ou wè sa l ap pwone a aksyon ke l ap poze a. Ou wè l kontrè. Men mizik li yo sove yon pakèt jèn. poul jèn yo pa tonbe nan sa kel tonbe a li menm jodi an. Mwen menm mwen twouve ke Izo gen anpil kouraj paske li sove anpil jèn ki te ka vin menm jan avèl nan mizik li yo. Mwen m poukisak fè ke m toujou gen chans m di nasyon an ke m pa la nèg a zam. De moun nou depann nan m fichye pa li deja. Tout dosye m nan men zwazo bèk fè. Men jodi a ti nèg sousou isit ta vle detwi m. Yo arete m le 29 novanm, le 3 desanm dosye m te gentan nan men FBI. Sèke FBI remèt rapò sou mwen le 23 desanm. Menm 23 desanm nan yo pa t satisfè. Ok. Le 9 janvye yo remèt DIE dosye m. Men poukisa pou m di nasyon an. Jodi an, m s on nèg ki inosan. M pa inosan, men m ka di m klin. Paske si m pa t klin, pouvwa peyi m te remèt zwazo bèk fè pou yo te ale avè m. Men difètke zwazo bèk fè pa ka repwoche m de anyen. Epòk lè m t ap goumen a zam, nou te endoktrine. Gen on nèg avanyè ki di m, ou pa wont, ou kandida pou senatè, ou pran ti blan Simon Pele, ou mete l lakay ou, w ap viv menm kont avè l. Mezanmi, lè mwen menm a ti blan Simon Pele t ap goumen, n t ap fè batay peyi, batay politik. Gon erè k pase. Jan Preval te mande ekip la pou yo te konpòte yo a, e m al lakay yo plizyè fwa, m al fè rankont avè yo, yo pa tande. Ti blan kite nèg politik k ap ekspoze l pou al fè demagoji l, li peye konsekans li. Leta arete l. Yo jije l, li peye sosyete a erè li, jodi an l s on nèg ki clean paske li peye erè l nan sosyete a. Depite Anel Belizaire Depite Anel Belizaire Wi kòlèg. E ou s on lidè nasyonal Ou s on lidè nasyonal nès pa? Ah bien sûr. Ok e men se pa se pa souvan m wè ou pran peyi a tout sa kap pase nan peyi an pou Pou metel kanpe pou pou di nou yon bagay men jodi an di nou non e sou tout sa kap pase nan peyi an ti gwav pral genyen 2 mwa le 22 oktob e depil kanpe chak jou e m pa bezwen pale lot kote yo sa sa w konprann menm ki sa k ka rive. Kòlèg, nou pwotezi di l semèn dènyè. Jan ke m di mesye, ou pale de Tigwav, jan ke m di ekip ke m goumen avè yo lontan nan Jakmèl, gen anpil ke m leve ansanm avè yo. Mwen m konn soufrans ke y ap andire. Pa bliye ke tout koniflèt nou, tout bizawèl nou sot nan Sidès. Se Lamontay, Jakmèl ak Bèlans. Sèke jodi an, Lè w tande nèg kay Jakmèl, nèg Sivadye desann nan vil Jakmèl la, se leson yo vin bay a tout sousou yo pa bezwen konnen ak kiyès ou te annafè yo di w vin di w yo vin nan batay pèp. Ou menm k ap fè batay lide w la si w pa met kò w sou kote w ap pran anpil souflèt. Depi talè Belizè, ou pale la lontan, n ap tande w, kisa ou menm ou t ap pwopoze a peyi a antanke ansyen palemantè pou nou sòti nan sa nou ye la? Ekoute, jodi an, vrè nèg ki mete batay yo kanpe an, se nèg a zam yo. Mwen menm m ta sigjere mesye je nèf, je pèp, je drandran, je lanvè, tout sa k pa gen krim de dwa komen yo, diskite antre yo, di ou bay politisyen yo avèk bosal yo jiska fen semèn kap vini an yo menm pou yo pran yon inisyativ. Mwen menm sa m ta sigjere yo. Reprann, reprann sijeksyon lan ankò. Reprann li. Mwen menm mwen di, m ta renmen bay yon konsèy a nèg a zam yo. Kòm jodi an la, se sèl yo k fè ke pèp ayisyen an poko bwè remèd chwal la. M ta renmen je pèp, je nèf, je drandran. je lanvè. M pa mande yo pou yo zanmi, m pa mande yo pou y al bwè tas lakalòt, men m di yo menm pou yo ta diskite antre yo pou yo wè ke jodi, menm jan kamarad la te di nan DP, e pa efò nou pa fè non nou menm nèg a zam pou nou diskite antre nou. Men, nèg k ap vann nou an ki gen pouvwa reyèl la, li refize pou nou antann nou. Paske Lè l vann nou 80 mil dola bal, li egzije sa nan ameriken pou n peye l li. Menm lè kòb la ta 130 pousan, nou ba li l a 135, nou ba li l a 140, li di non, sa nan ameriken. Ou panse nèg sa ap dakò ke mwen menm pou m toujou ret zanmi avèk Yska? Ou panse lap vle poum ret zanmi ak Jooma? Ou panse lap vlem ret zanmi ak Sylvie? Non l pap vlel paske depi nou ret zanmi reyèlman nou antann nou poun fè batay peyi an li menm nou kraze biznis li an men sa nou menm nap andire tou ke gon pakèt moun nan sosyete a ki pa dakol mwen menm jodi a m sigjere yo. Depi de divèjans yo. Donk, tou konkli pou nou DP Belizaire, donk sa vle di ke ou pa ou pa bay mesye yo sijesyon yo, donk ke si yo kenbe l, donk ou di ke ou pral sigjere yo, donk pou yo bay nèg politik yo yon delè, se sa? Wi, mwen menm se sa m ta sigjere yo. Ok, men men pase se delè ki sa k ka fèt? Ki sa ki sa w ap sigjere pou yo fè? Ke yo kounye a la yo pral transfòme tèt yo an mawon e pikè. Pou yo kanpe dèyè bosal yo pou yo fè batay peyi a youn fwa yo fini. Ou mèt di sa, aktyèlman la a, Kolonbi, se FARC yo ki te kanpe anfas lòt gouvènman, se yo ki o pouvwa. Ou mèt di sa. Mon frè, mèsi. Di fèt koze. Men w konnen si se mwen menm ki di l, nèg bò isit, paske yo pa janm ba, ban m chans, se chimè Lavalas ki di l, ou konprann, se OP, se bosal la k di l. Sèke, men lè ou menm ki ap analize, ki wè bagay lan di l, mwen menm se sa m ta sigjere a mesye ak zam yo. Mete kerèl de chapèl nou de kote menm jan a politisyen radòt tradisyonèl nou yo n ap di an. Mete tout divèjans ke n ka genyen de kote, m pa mande nou pou n zanmi. Rele bosal ke n konn pale yo, yo menm k ap mennen batay la nan lari a. Di yo, fè mesaj la pase bay politisyen yo. Ba yo vrèman petèt jiska semèn k ap vini an pou yo chita antre yo pou yo jwenn yon solisyon. Otreman, nan mwa k pral vini an, nou menm Gen de bagay lap fè, se vre m wè w tweet ou tou ki di ke w ka konfime ke dokiman sa l pa vre, kisa k verite nan tout sa k fèt yo? Kisa kap fèt kounye a? Bon, sa ki verite se ke konsansis Montana Penn gon dokiman ke nou prepare ki gen ladann yon wo konsèy de tranzisyon avèk jisteman on nouvo on nouvo premye minis ki pou jisteman e parèt pou jere tranzisyon de ripti a e Penn e Montana antann sou dokiman sa a e li ouvè pou yo chita diskite a lòt pati yo. Sa ki pa sa ki pa vre, se yon dokiman nou wè ki soti, ki di ki gen Wo Konsèy Tranzisyon ladann tou, men ki se yon Wo Konsèy kote ke y ap aksepte Ariel Premye Minis, e Wo Konsèy sa a prèske pral sèvi de konseye d'Ariel. Donk, donk dokiman sa a nou rejte l d'un revers de main. Nou di ke nan. nan sa nou fè soti a, ke se vre nou bezwen yon solisyon, men nou pa ka pran tout solisyon. Ariel echwe pandan 14 mwa, mwen pa kwè ke se ranfòse pou yo vin ranfòse pouvwa Ariel la, paske dokiman sa a se sa nou wè l fè. Nou wese l nan revè de men, nou di nou pap antre nan sa a, e dayè dokiman yo, yo pa genyen revandikasyon sosyal popilasyon ladan l. Pa gen oken dokiman la ke yon moun ka antre ladanl ki pou fè dè chanjman politik ki pa pale de gaz la, ki pa mande pou ke yo retounen ebyen sou pri gaz la pou ke yo chèche lòt sous pou ke yo ka kontinye sibvansyon. Senatè ki orijin dokiman sa a? An? Ki orijin dokiman sa a? Dokiman k rele konpwomi an, kote l soti? Pwofesè a mande w ki orijin dokiman k rele konpwomi an, kote l soti? Radio Mega. Dokiman k rele konpwomi an, se Pwofesè Leonidas swete ou di l ki orijin li, ki kote l soti? Bon, dokiman sa a m panse son devyasyon de dokiman prensipal nou menm ki te genyen pou nou prezante yon dokiman ki apwopriye moun Kanapèd, ebyen vin genyen o nivo de BINUH ke nou ka di de moun ki yo menm vin devye dokiman sa a, vin pran menm tèm Wo Konsèy la, men ki prezante l kon lòt fòm de konseye Daryèl. M panse se yon devyasyon de dokiman prensipal pa nou an e nou te klè o depa nou te di atansyon gon devyasyon k ap fèt nou te avèti tout moun pou ke yo pa ale nan dokiman sa a paske dokiman sa ankò se yon enyèm tantativ gouvènman an avèk BINUH pou yo wè kòman jisteman yo ka kenbe menm lidèchip ki la yo ka kenbe pèp la nan menm sitiyasyon ke l ye. Donk kiyès ki kiyès ki fè dokiman sa a? Kiyès ki travay sou li li menm? Se jisteman BINUH e sè zakolit ki travay sou li e ki yo menm fè yon devyasyon de vrè dokiman de BSA a ki se yon dokiman k ap gen yon wo konsèy de tranzisyon e k ap genyen yon nouvo premye minis. Mph, on nouvo premye minis. Dokiman pa nou an nap pale a, Penn, Montana, Gray e alye l yo. Kilè nou bay tèt nou la? Finalman kriz la pa bon, peyi a pa fonksyone, m pa kwè nou blije desann pi ba a. Nou, il y a péril en la demeure, si avoka yo k tap pale, y a, y a l'urgence. Kilè nou bay tèt nou la? Ki delè n bay tèt nou? Radio Mega. Non, nou menm nan dokiman an nou pare deja. Se yon dokiman ke nou fè antant sou li e dokiman sa a se li ki tap al sou tab la nan tout negosyasyon ke nap fè, donk sa nou wè, nou wè antretan vin gon mache prese nan lòt dokiman ki se yon dokiman kole plise, ki se yon dokiman ke yap chanje jisteman pou yo ramne lan yon lidèchip Dariel, e nou di atansyon, nou di stop, paske dokiman sa li pap pase e tout moun kal antre ladann se de moun jisteman kap vin mete an pòt a fo pa rapò a popilasyon an, e nou, e poutèt sa yè non sèlman. Gen yon tweet ki te soti o nivo de Pen, nou di nou pa rekonèt dokiman sa a. Men dezyèmman nou di, tout dokiman ki pa genyen kesyon revandikasyon sosyal yo, tankou kesyon gaz, kesyon ensekirite a, nou menm se pa dokiman ki valab pou nou. E nou menm nou toujou pare avèk dokiman nou an pou nou diskite avèk moun ki de bòn fwa, men moun ki vle chanjman pou peyi a. Men la, èske moun sa yo k ap fè de fo dokiman oubyen dokiman paralèl avèk pa nou an, Yo okouran de sa k ladan l e ke nou nan diskisyon avè yo tou. A yon sèten moman, nou te pale avè yo, men nou te klè de jan nou te vle dokiman an. Yo menm, yo te chwazi pou ke yo di wi, yo dakò avè nou, men manti. Se yon lòt wout ke yo te vle fè. Paske men sa k vin rive. Se ke sa k rive la a, gen yon gwoup, malgre sitiyasyon sa a ki la a, ki vle. E, m te ka di, ranfòse pouvwa Ariel ki la, malgre jan w wè l ye la. Se gwoup sa a ki gen, m te ka di w, nan tèt li, e ki alye avèk Nasyonzini. Se yo ki vle ranfòse kesyon sa a la. Se yo k ap eseye oryante kesyon an. Descartes la dan, pa vre? E li k mèt kesyon an. Radio Mega. Yo di Juan yo Descartes ki espyon BINUH. Se li k ap fè travay sa a? Bon, m wè ou konn anpil enfòmasyon Leonidas. M konn lòt non wi. Si te pou 5 moun ki t al nan reyinyon ak Ariel vandredi yo, sou non Montana. Ni non kòm se jounalis ou ka tou bay yo. Bay vati koze, anvan emisyon fini m ap bay tout non yo. Ou pa t an ale. Donk, Kontinye. son devyasyon k ap fèt pou ke yo repote pouvwa sa a. bay yon moun ki echwe pandan 14 mwa deja. Donk jodi a nou di, nou vle jisteman ke lapè retabli, nou vle ke peyi a jere, men ou pa ka kouri pou lapli, w ap tonbe nan larivyè. Ou pa ka jodi a eseye rekondui yon bagay ki pa mache. Ou pa ka jodi a ap eseye rekondui yon bagay ki mete lwil sou dife kote deja te gen pwoblèm nan peyi a, pwoblèm ensekirite, pwoblèm lavichè, pwoblèm dola, kounye a yo vin double gaz la. Epi se menm pouvwa a pou rekondwi, pou ba l plis pouvwa pandan ke l ap toupizi popilasyon an. Antretan, antretan yo teni kont de reyalite a, piske senatè m espe m pa konn si w mache, mwen m mache, peyi a sal, peyi a fini, peyi a lèd, moun pa ka fonksyone ladan l. Yo teni kont de sa, si Ariel enkapab, Ariel fè pati de pwoblèm nan. Il est de principe ke w pa ka rezoud yon pwoblèm avèk pwoblèm nan. Kòman èske de moun ka gen konsyans klè E ke w panse w ka vin ranfòse Ariel la? Radio Mega. Ebyen se sam paka konprann pou male si jodia gon moun ki baw jere yon bagay pou li lèw rive ebyen li te gen plant li te gen li te gen dlo epi lèw rive wè se fatra la ki la eskew panse moun sa ap rekondwiw pou ke se ou ankò ki jere pwopriyete sa pou li jamè jodia mwen mwen gon bagay ki ki ki vrèman enkonpreyansib fon moun konn wont lèw rive wap jere yon peyi wè se lal rive. Janl te ye, jan w te pran l lan l pat konsa, epi kounye a l vin pi mal. Anyen pa ka fonksyone. Se fatra, moun pa ka bwè dlo, moun pa ka sikile, gaz ou di ou monte l men moun pa menm ka jwenn gaz la. Ou pa gen oken kapasite jere sekirite anndan peyi a. Bon, moun sa a, se tankou m ta di w, ou pral ba l, ebyen yon diplòm pou ke ou rekonsolide l lan pouvwa a, epi gen de moun ki te ka dakò pou y ale kòm konseye moun sa a Premye lendi di mwa doktòb, se lè sa a yo ouvè, yo fè ouvèti pouvwa jidisyè, menm sa gouvènman pa ka fè l, paske li kraze tout rès enstitisyon ki te la, li pa gen kapasite fè l. Dezyèmman, se te rantre eskolè, li pa ka fè l. Bon, poukisa yon gouvènman la, si ou pa ka fè fòmalite, m te ka di w, Leta. te toujou enstitisyonèl yo, epi dezyèmman ou pa ka rive ouvè lekòl pou w di lekòl ap ouvè pa gon lekòl ki ouvè, ou ta dwe wont, ou ta dwe konstate ke ou enkapab ou bay demisyon, bon se lè sa w ap fè magouy pou w rete plis o pouvwa, epi gen de moun ki pa gen nen nan figi yo ki pral eseye kolabore avè w, donk nan sa vrèman enkonpreyansib, mwen kwè ke jodi a. e pouvwa sa l dwe fè konsta dechèk li e pase seman mayèt la a yon lòt lidèchip pou li menm vin pran responsablite l. Se sa k rive jodi a la. Men pa ka gen moun ki pral kolabore nou siyen yon bout akò a kote ki pral fè jodi a ebyen popilasyon li pa satisfè ou nou p ap soti nan sitiyasyon an li p ap ka rezoud pwoblèm yo epi kounye a n ap antre nan twou nèt. Mèndan kounye a dokiman pa nou an Penn Montana Gray a li ye a li prè deja èske gon kant èske gon kantite de tan nou bay tèt nou li nan yon semèn fò l fè deba nan de semèn fò n omwen n vote l pou omwen n pibliye l bay popilasyon pou l konnen atravè dokiman pa nou an men yon ekip de moun nou gen nan tèt nou k ka jere tranzisyon an e ke n prezante l bay popilasyon an nan konbyen tan n ka fè sa a? Radio Mega. Yon dokiman an depi nou te fin dakò l al piblik, si yon dokiman si w vle m ka voye kopi pou ou. Ah voye kopi a mwen, rapido presto, voye kopi a mwen sou WhatsApp. Paske nou menm n ap travay pou yon sosyete, fòk nou pa gen pou nou kache yon dokiman. Dayè, si w gade w ap wè knpa, li pran yon tweet soti, li kopye premye paj dokiman an, donk mwen menm m ka voye l pou ou. Paske jodi a sa ki rive, ban m di w, lè w nan yon tranzisyon, ou pa soti nan eleksyon, w ap soti yon lejitimite pa yon konsansis. E konsansis la sa l ye, se eseye rasanble fòs e politik yo e konpetans. Paske konpetans ki pou pote solisyon e fòs politik yo pou pou an jeneral ou ka jwenn yon minimòm de koyezyon nan sa w ap fè a. Ebyen se sa k rive jodi a. Ou pa ka di ke nan yon sitiyasyon konsa pou pa gen koyezyon. Koyezyon ap soti de diferan fòs. Se poutèt sa Nou di nan Wo Konsèy de Tranzisyon an ap genyen jisteman reprezantan akò politik yo, ke se swa Montana, Pen e lè non alinye, ap gen reprezantan sektè prive a e ap gen reprezantan dyaspora a. Se pou chèche yon minimòm de koyezyon e moun sa yo y ap nome yon lòt pwofèt k ap soti jisteman anndan sosyete a e ki pral gen yon pwogram etabli, a kòmanse apati de kesyon gaz, a kòmanse apati de kesyon dola k ap bay pwoblèm. ensekirite a pou nou jwenn yon minimòm ki ka pèmèt ke nou antre nan dyalòg nasyonal, ki ka pèmèt nou antre nan ale vè konstitisyon, vè eleksyon pou ke nou rive jisteman nan pèsonèl ki pral eli demokratik la nan eleksyon. Se sa ki ekstrèmman enpòtan. Fò dan ze premye tan gen yon minimòm de koyezyon ki mennen yon minimòm de stabilite e pou ke nou ka gen de eleksyon.